Ah tonnè kraze m gon yon fèt map pale ladanl la te mwen gade sak nan fri ki sak nan fri vilbèk la ah se pa ti mari pa met anyen nan fri vilbèk la nèg yo e mwen sam pral mete nan fèy bèk mwen la anvan mwen Kraze jènjan an banm wè si pa gen Mezanmi gade nèg yo Se pa sèl tonmat Eskize Te mwen gade bò kizin nan pou m wè si m pa jwenn yon sal bab Oh Rete Mezanmi Se pa sèl mango ki gen la E mango sa Mezanmi. Son tè ki pata ki fè gwòsè mango sa yo. On nèg kraze. Ou wè tè sa? Sa son tè bas trak. Pwen mango sa yo. Mango sa yo rele gwo je la. On nèg kraze. A men bon. Bon. Atyèlman la kounye a, m pral nan fèt la. Pase m pap gentan gen anyen pou m pase nan fèy bèk mwen. Bon. Mezanmi. Teman yo wè sa k. Kounya la wi mezanmi Kounya sa e pa sou menm mo konpè an wi Ebyen se lè yo te lave m nan yo te al epi yo pase m gidon kouri Men m ap ba w lè avyon an rive a e fouine a Men on moun ki t ap bwè ki te vin pase Epi kounye a la li pase li pase li pase fou Li kounye li te ka gen li kouri Li te ka kouri pase avyon an Mezanmi Kounya la menm kote avyon an ki te vin ateri fouine Se sam ta pral di a ou pale tankou wap kopye de mwen mezanmi kolona sa vrè ran li vini pi mete le mond antye tèt ba e sa vle di jè yo tou yo veye tou anlè nan de jou tou sa li fè li tiye papa komosyal lolo se sam fè m wè bagay sa te fèmen lòt jou la kounya la tan pase m tap lave Non pwal la la fè imoun wi. Sa vle di e pa ke e pa ke yo fè bagay pou moun e mete sou rad ou a la e fen bagay sa yo la pa fen yo pa la e. Non bagay ki yo toujou ap ba li lan labib lan labib la bagay ki yo di e la fè imoun. Depi nan vant manman w genlè ou vize wi. M toujou mande ti dlo diri a lè yo fè manje konsa ou konnen se li menm ki pou baw fòs wi. Mwen menm lotre jou madanm mwen ap fè yon espageti m di mete plis dlo pou m kapab bwè plis dlo se dlo diri ki fè m anfle konsa wi. Lòt jou map di w kounya la ou madanm O madanm madanm gen kounya la fè manje bay sa yo m jwèt an m chache bwa m chache bwa m chache bwa i di m bwa pa fè i di m bwa pa kava m ale m achte m achte m achte m achte gaz kounya la m te gen moto m te bay mete mete la m ale m mete ladan tou wi konnen yon moto pa ka kouri san san bagay kounya la i pran i fè manje avè l lè n fè manje a m di ban m rasin bagay la on di li di m non m pa te m te mete gaz la nan moto a e ale m te fin ak li nan yon nan yon tank wi. Bon konpè, m di w sa m fè nòtrejou. Nòtrejou, ou konnen madanm la? Non, m pa te konnen, m pa konnen. Mezanmi! M pa konnen. Madanm ki te rete anlè Mapou a wi. Aw gwo pye bwa sa? Non, madanm ki te rete anlè Mapou lè w fin pase kite plin di Nò w ap moute anlè Mapou. A, ok, ok, ok, ti Jezi? Enhen. Bon konpè anpil m fon m fon on wa m fè on wa marachit konpè kache anpil kolòn la tonbe li tonbe ou wè la se gwo nèg m ye kolòn wa tonbe li vini pi fon konba avè m m rete Napay e avyon sak bay pwoblèm sa la e li gen yo fè aksid moun yo fè aksidan 3 dan yo rache gen nan yo ki ay bay e ki ay ki ay bay kounya la e yap chache moun ki pou ay bayo mil Mezanmi! moun yo blese yo. Moun yo blese yo. Wi yo pa yo. E ou menm kisa ou di yo? Sa ou di moun yo? Mwen di yo m te ka ba yo sa, yo di m se mil yo bezwen. Ah non. M di konsa non konpè Golembe ka rezoud sa pase konpè Golembe li gen pri ba ata kiliento. Men gade, kilè n ap fè sa jodi a menm ou sa lòt senmenn? N ap bay pou anpil djo pou nou ka pou sa pase m pa konnen mwen m pap ka ba yo. Mati, mwen menm, djo kisa mwen menm m ap bwè? Eeh. Ji kawòt, ji bèt wòj. Pou n kapab gen plis san. Anpi lè m parèt anpi m bouskile san sou yo. Anpi tout sa k pa jwi n. Wè vant mwen ki gwo konsa. Dlo diri avè dlo kawòt ki ladan. Epi m parèt anpi m souke yo. Epi m ba yo sa. Anpi w mete pou yo. Wi. Aw m renmen monkòpè. Ou konnen monkòpè depi lontan. Kiyès nou ye lan bouk la? Ou kwè se nou ki grandèt gran gran gran grandèt lan bouk la? Gran gran gran gran papa nou te mouri kite yon pil byen pou nou wi. Ou pa konn bagay sa yo? Non m pa m pa m pa konn bagay sa yo men non ou konnen konnen kijan bagay yo ye men konpè avwe di w la m gon seri de bagay yo pa twò wouj devan m la men m ta konn bagay nan sa yo m pa konnen. Bon konpè ou wè sa yo? Ebyen grandè Ade Wè wè wè se bagay sa yo m gade isi a kote moun.